Haute fréquence modulée. Vous êtes sur RadioTiRandevou.com. Bonjou bonswa sa pral depann de lè wap gade emisyon sa pa bliye ou sou ti randevou wap swiv dim plus non pam se lade kitem di bonswa damas epi bonswa fleconn. Bonswa Lade, bonswa Freo, bonswa tout entènot yo. Jodi an se samdi 23 me. Yon lòt fwa ankò nou la pou emisyon Dim Plus sou Ti Randevou. Mwen salyew Damas, mwen salyew Ladoy, son plezi m la avèk nou, samdi pase m te pale anpil koze e samdi sa bagay la pral pi bèl ke sa. Byen sur samdi pase nou te pale anpil bagay e notamman nou te pale de drapo a, Damas te fè yon bèl istorisite pou nou, li te raple nou ki ane li te chanje koulè, ki koulè li te ye avan, sou ki prezidan. Evidamman, nou te pale de Fò Jak, nou te pale de sivik e moral, e nou te pale de drapo a. Èske yo respekte prensip yo? Jiskaprezan, nou la, n ap ankete. Nou te pale tou de anpil live ki te fèt. Nou te pale notamman de live Fantom nan, de live Toupyx. Donk, n ap envite moun yo al gade sou paj YouTube nou ki se Ti Randevou TV. Byen sur pou ka rete a jou ansanm avè nou al gade sou paj nou an. Jodi an se samdi 23 me 2020 nap avanse a gran pa de fèt dè mè. Men ki kote fèt dè mè lan soti? Ann al aprann. Fèt dè mè vini an Grès antik a lokazyon, ann di an onè de Reya Real ki te reprezante Mère de Dieu. Donk nou pa pral rete twòp non, paske nou konnen depi li rive nan Mère de Dieu, li pral ouvri yon gwo deba e jodi an la se pa sa li ye. Jodi an se fèt dè mè. Notamman si nou rete lakay nou, fèt dè mè a se yo fete li nan dènye dimanch mwa de me. Lèzetazini ki tou prè nou avèk Kanada, yo fete dezyèm dimanch mwa de me. Donk. nou la a, nou pral pale an gwo e an laj sou fèt sa a. Yes, son bèl fèt pou mwen menm li ye. Jan Ti Manno te fè mizik lan avèk Zenglen, Manman se yon poto mitan, sa raple m lè m lekòl, lè m ap soti lekòl, lè fèt dè mè, pou y ap mete ti flè la w, epi sa k pa gen manman yo mete flè nwa la yo pou idantifye sa ki manman. Oubyen flè mov tou. Flè mov tou, egzakteman. Se yon plezi lè wap antre lakay ou pi manman w kontan avèk bagay si w ta fè manman w renmen w anpil fè l ba w pi bèl plat manje a paske l fyè li di l gen pitit li ki pote flè pou li. Èske w konn di manman w bòn fèt frero? Wi toujou di li. Depi lè fèt dèyè mwen mwen di l bòn fèt ni lè fèt pa l tou toujou di l bòn fèt m pa janm rate sa. Pa tap gen fèt dèmen si manman yo pa egziste. E jodi an, nan sosyete n ap viv nou, gen anpil, bon, gen plizyè tip de manman m ka di. Èske n konn konbyen tip de manman gen an? Bon, mwen menm, notamman, m pa konnen gen plizyè tip de manman. M pa konnen sou ki fòm ou vle relate sa. Men, an reyalite, depi yon manman bay nesans avèk yon timoun, m panse se yon manman. Nan ki sans? Bon, jan Damas di an, nan ki sans ou di? Plizyè tip de manman. Men mwen menm m ka di gen plizyè tip de manman. Bon, kreyòl k ap pale, nou ka konprann mo m pral di an. Gen manman mò goumen. Lè m di manman mò goumen. Manman mò goumen. M oblije lage l konsa, e kreyòl. Lè m di manman mò goumen an, manman mò goumen s on moun ki fè yon timoun, epi li lage timoun nan yon kote, ka yon fanmi, oubyen ka yon frè sè, epi li menm li al regle afè pa l. Ok, sa pou mwen menm se yon manman mò fou bèk ki pa sousye de pitit li. Byen ke gen manman tou ankò ki manman m ka di manman ki fè yon timoun prekòs ke l pa t prepare pou l fè yon timoun epi l fè yon timoun epi timoun nan la. La ankò, la ankò ki non te ka ba li freo? Eske se yon manman manfouben ou dimwens Bon, kòm m di Feki, eksperyans ke m viv, reyalite m wè devan m. Ah ok, ok. E wi, vrèman se nan se nan sans la mwen di ke gen diferan tip de manman, paske nou konnen gen manman prekòs jan Florajo di l lan, gen manman wanfoube, epi bon, manman prekòs lan tou se pa fòseman Paske li jèn. Gendwa gen manman ki granmoun, ki potko prè pou fè timoun. Egzakteman. Paske, pase pou prè pou fè timoun nan, se pa nan laj pou prè pou fè timoun nan. Pase fò w prè pou w pran responsablite manman. Paske mesye, gen de manman ki, ki konn pè netwaye pitit li. Wi, wi. Men vrè manman, li prè pou l fè tout bagay pou, son plezi pou l netwaye pitit li, pou l benyen pitit li, pou l fè tout bagay pou pitit li. Ya mwen menm sak fè m te di manman mò koumen an m pa vle yo konnen m pa vle yo panse m di l nan movè sans si yon moun ap swiv emisyon an la nan sans m di sa paske gen malè ka rive ke ou pa t atann ou pral fèt sou moun epi sa rive epi ansent met pye timoun nan oblije fèt mwen m ap pale w de yon manman li konnen si l al nan relasyon li konnen l ka ansent li va prezève l. anvi manman an te la epi m te vle kòm se yon se sa se te pi gwo defi m te konsidere sa kòm yon defi pou m vin manman jis pou m te kapab wè kòman m ap ye ki konpòteman m ap genyen men la lè mwen vin vini akouche m fè pitit mwen epi mwen gade l mwen kriye paske m pa t janm konn sa k rele renmen vrèman se lè mwen fin fè li m ap dekouvri sa yo rele lanmou an Alò gen yon timoun nan vi sa a se yon bèl bagay. M ap ankouraje kòmsi m ap ankouraje chak grenn manman e chak moun kòmsi tou ki ap tann tou nan moman an ki kòmsi ki gen espwa pou gen yon timoun pa dekouraje sof ke di ke lè pa nou an poko rive e ke priye fò Paske tout sa nou mande Bondye, Bondye ap ba nou l. Mwen menm se sa mwen te fè, mwen te priye, m te swiv doktè, jiskaske Bondye te ban mwen ti zanj sa a m ap viv avè l la, kòmsi ki pote lajwa pou mwen, ki pote lajwa nan fwaye mwen. M pa imajine yon moman san li, e ke tout sa yo fè pati de gwo santiman mwen, de sa mwen santi. E mèsi e ke. Bon, m panse m di tout sa m ta sipoze di. Non pa m se Florisan Adelmiz. Mwen marye, mwen gen 5 pitit. Mwen gen mari m ki Franklen Florisan. E mwen gen pitit pitit mwen se 4 pitit pitit, yon pitit adoktif. Mwen te gen pitit mari m ki te Marie Frantz Florisan, li mouri. Men map viv avèk sa yo mwen kontan dèske Bondye prezève lavi nou nou toujou la nap viv ojou le jou Bondye pwoteje fanmi an. Mwen kontan dèske map viv avèk pitit mwen yo paske mwen renmen nou mwen renmen tout 5 pitit pitit mwen mwen renmen tout 4 pitit pitit mwen mwen renmen pitit adoktif mwen Mwen renmen fanmi an. Mwen konn fè, yo konn fèm fache nan moman pou etidye pou yal lekòl men kounya la se bèl bagay. Rete la, rete la, lave men nou, lave men nou pou nou kapap reprann nou, pou kowonaviris pa al avèk nou, lave men nou, lave men nou. Être mère c'est vraiment spécial. C'est une étape extraordinaire dans la vie d'une femme. Moi, je suis mère depuis 2017. Cela donc fait trois ans depuis que je suis mère. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie. Choisir une date pour fêter cet événement, c'est une très bonne idée. Une très bonne chose. Je pense que c'est extraordinaire. Mwen se yon jèn manman. Mwen manman 27 jiyè 2017. Vini pitit mwen nan mond lan, vini pitit mwen nan vi m, chanje yon pakèt bagay. Dou chak fwa ke fèt manman rive, mwen santi ke mwen gran. Bon, pa sèlman lè fèt manman a, lè tou lè jou, men lè fèt manman rive se kèlke choz d'extraordinaire. Pou yon moun ekri m Sèlman pou l di m Joyeuse fèt dè mè oubyen pou pitit mwen vini pou m kenbe l nan bra m donk mwen santi ke mwen grand mwen santi ke mwen fort mwen santi ke mwen vivant pou yn fwa paske m gon rezon pou lakèl ke mwen prè pou m bay vi m donk lè fèt manman m rive m santi wa pa bòpè m prezidan pa papa m donk kèlkeswa sa k te kapab rive nan jou an ou di mwens nan moman an li p ap ebranle m li p ap atenn mwen kèlkeswa sa l te ka ye an m santi ke mwen gen fòs pou mwen konbat kèlkeswa sa k te ka rive m nan tou senpleman paske mwen genyen pitit mwen, mwen genyen yon bwa dèyè bannann mwen, mwen genyen yon rezon ki fè m egziste, mwen genyen yon rezon ki fè ke mwen vle kontinye viv, mwen vle kontinye goumen. Donk lè fèt manman rive, mwen santi ke mwen ekstraòdinè, mwen santi ke mwen spesyal, mwen santi ke mwen plis enpòtant ke tout lòt jou yo paske jou sa a, mwen gen yon moun pou mwen cheri, yon moun ki pou di m ke li renmen m byen ke li toujou di m li dabitid, men lè fèt manman li jis gen yon konsiderasyon spesyal. Pou pou mwen se te yon bèl eksperyans paske akoz paske avèk sa ki te vin rive m bonè konsa, mwen te vin konprann lavi a mye. Mwen te vin konprann tout sakrifis manman m te konn fè yo. Se se se apati de la mwen vin wè kijan manman m pase mizè. pou l fè mwen, pou l edike m, tout sa yo. E sa aprann mwen anpil. Mwen anpil bagay, anpil bagay de lavi a. Imedyatman moun ou vin gon ti moun, ou vin wè bagay yon lòt jan. Ou vin konprann lavi an pi byen, ou vin konprann sakrifis paran w yo pi byen. e lè sa ou vin kòmsi ou te toujou renmen manman ou wi men lè sa ou vin gon ou vin santi ou renmen l plis paske lè sa ou menm ou viv eksperyans ke li menm li te viv pou l te fè w la um chak fèt dè mè mwen santi m fyè mwen santi m fyè mwen santi m fyè paske mwen wè mwen gen kounya mwen gen 2 pitit fi Se te de chedèv, entelijant, ki travay byen, trè trè trè trè byen lekòl e ki byen edike tou, ki respekte moun anpil. Sa yo toujou fè m fyè. Tankou mwen se yonn nan pi bèl eksperyans ke m te ka viv. Se lè yon moun manman, w ap vin konprann enpòtans yon manman genyen nan vi yo. W ap vin konprann enpòtans lavi. W ap vin wè bagay yo Wap vin antre nan reyalite lavi a. So, son bagay ki ta sipoze fè tout fi kontan byen ke gen moun ki pa pran, ki pa viv eksperyans lan menm jan. Bon mwen menm, m toujou santi m kontan. M toujou santi m kontan lè, lè pitit mwen ap fè m pale, lè yo la, lè yo ansanm avè m. M te toujou, m toujou santi m kontan a chak epòk sa a, chak fèt dè mè an, m toujou santi m kontan. Byen ke lè yo te la, m te konn, m te konn pi kontan. M te konn pi kontan lè jou sa a rive. Bon kounye a la akoz ke yo pa la, m toujou santi m fyè wi lè fèt dè mè an, m toujou santi m fyè, m toujou renmen sa, m toujou, m toujou renmen sonje bèl ti moman m pase ak timoun mwen yo. Men kounye a la a yo pa la, yo pa avè m. So, lè fèt dè mè a kounye a, mwen ti jan, mwen tris, m pa manti je, mwen tris paske m ta renmen yo la ansanm avè m, m ta renmen pou y ap ban m ti bizou, pou y ap ban m ti kado paske lè yo la yo toujou fè kant pou mwen, yo toujou fè anpil ti bagay mwen, ban m kado. So, akoz yo pa la m vin pa genyen sa. Sa manke m, men, m toujou, m toujou fyè jou a. M toujou renmen lè fèt de mè a pou m ap di manman m bòn fèt, pou m ap di tout manman m konnen yo bòn fèt. M toujou renmen sa. Pou mwen, se yon bèl eksperyans. Si tout fi te ka viv li, yo te ka konprann li, men malerezman gen fi ki pa, ki pa viv sa. Men mwen menm, m toujou santi m fyè lè jou sa rive. Nou sot tande voice yo la Nou sot tande voice yo la Kisa nou panse de manman yo? Bon e mwen menm sa m konprann de sa jèn manman ki sot pale a di e ke ou wè son manman ki ki sansib pou pitit li e son manman ki te gen yon pakèt atant kankou pou l te vin manman donk son fyète so nou felisite manman sa ki sot pale a. Bon mwen menm m wè manman m tèlman sansiblize moun m sezi ke m pat atann m wè l kyè avèk maladi an e Damas tou m ap di w kouraj paske pou m di tout moun e Damas se pami nou la k pa gen manman. Wi nan pami nou. Se domaj se domaj man chak lè fèt demè kòman w santi w? Kijan w santi w vrèman? Kijan w santi w lè fèt demè? Bon e alaverite mesye fò m di nou dèfwa Se pa fèt dè mè ki konn fèm sonje avèk manmanm. Dèfwa m konn ap gade pitit mwen epi m kòmsi m wè vizaj manmanm nan vizaj pitit mwen. Sa konn pouse m avèk yon pwofon refleksyon. Dèfwa m konn rete poukont mwen tou epi m rete m jis panse avèk manmanm. Paske mesye son bagay ki di wi. Lèw pa gen manman e ou e kòmsi w nan yon solitid. Ou konprann? Ou, ou kòm si ou nan yon solitid pase lè w ap viv san manman se yon gwo vid li ye nan lavi w. Ou konprann? Pase lè manman w la, se menm si manman w pa t gen ba, e, gran choz pou l ofri w, men lè manman w avè w, se yon gwo, gwo, gwo, gwo bagay m panse kankou ki, e pa m panse non, kankou m santi se yon gwo bagay li ye lè manman w ap viv avè w, kankou l ap ba w lanmou l. Pase lanmou manman pa gen, pa gen parèy. Monchè m konprann ou wi men jan yo konn di an doulè a e nan kò moun nan li ye pou wap di peze mwen wap rele m konnen l fè w mal e ou pou eksplike m jan sa fè w mal paske manman m ankò anvi m pa ka eksplike jan ou di bagay la m gentan santi m wi egzat paske mwen menm m plase pou m eksplike paske m te viv avèk manman m m konn feeling manman ou konprann tankou lè wap rantre Ou konnen manman w lakay la, l fò l kite yon bagay pou ou kanmenm. Tankou lanmou manman, m viv avèk manman m epi m viv nan absans manman m. Donk, m viv tou lè de pati yo mye pou m ka eksplike ki jan yon moun santi w lè w avèk manman w avèk lè w pa avèk manman w. Ok. Antouka, mwen m ap di tout manman yo m renmen yo anpil. Kit se manman pa m, kit se manman pa yon lòt moun, mwen m renmen yo anpil. Tout manman an jeneral m renmen yo. Fleolove you. Epi. Bonne fête. Trè byen bon mesye pa konn sa pa konn sa m ka di that was crazy man e yo men antouka map di kouraj paske mwen menm son moun ki beni sensèman bondye fèm gras sa jiska mentnan menm grann mwen la ah wè so map jwi de 2 manman son benediksyon Se vrèman son benediksyon e manman madanm mwen tou son manman ankò tout antouraj mwen tout manman zanmi m tout konsi m konsidere yo kòm manman m son moun ki beni menn so m pa anvi nan plas ou seryez m wè m di sa sensèman pou ou m pa anvi nan plas ou vre franchman paske m envite tout nèg tout moun ki gen manman renmen manman w bay manman w plis lanmou Paske lèl ale m panse ou pap gen chans ankò pou w admire manman w paske dèfwa mwen m konn anvi m konn anvi pou manman m la nan moman sa paske ann alèz mesye lè manman m mouri m t ap fè senkyèm donk kounya m vin gran m vin gen pitit e ke manman m pap viv pitit mwen donk manman m pap jwi m donk tout moun ki gen manman Di manman w bèl ti pawòl, se pa tann se lè fèt la, pa tann se lè fèt dè mè kap pou w ap onore manman w. Toujou renmen manman w paske manman se yon poto mitan, se yon pwen ki enpòtan anndan kay la. Renmen manman nou e ba yo love la. Ba yo love la. Enben nou pral bay tout moun chans pou yo di manman yo bòn fèt nan next emisyon an. Donk yon moun ki ta renmen patisipe nan next emisyon nou an, voye yon ti video ba nou nan nimewo sa kap pase a oubyen nan nimewo ki nan detay yo, voye yon ti video kote wap di manman w bòn fèt, nap pase l nan next emisyon an e lè sa wap ka fè manman w vit li. So sensèman m panse m paka kenbe sijè sa twòp paske li twò emu. Ann pran ti poz timoun, nap tounen, nap tounen. Mèsi paske w stive rete branche Dim plus ou sou ti randevou pale ak tout pale de manman se te vrèman emu mwen menm sensèman m paka pale de sa ankò ann pran randevou samdi pwochen pou nou pale de sa kounya ou nan culturel ansanm avè nou e culture lan nou konnen ap monte avèk anpil live anpil evenman anpil bagay anpil bagay anpil bagay kòman nou te viv semèn sa menm mesye. Kiltirèlman palan. Kiltirèlman palan. Kiltirèlman palan, m te fè anpil dekouvèt epi m te wè anpil bagay ki t ap pase tou. Men, youn nan bagay ki te vrèman kenbe m, men li pa t pase semèn sa a, li te pase semèn anterye a, se te Mizik Bobi de la Swan ki te sòti an. Ke nou m panse n ap gen. Vrèman n ap gen emisye jodi an. Jodi an, menm si se pa telefòn. Egzakteman. Ya, Bobi de la Swan, pa gen moun ki ta nan rap ayisyen ki pa konn Bobi de la Swan. Pase de prezantasyon, Bobi s on atis ki fè raga, li fè rap. Bon, m ka di an gwo Bobi s on. S on atis konplè. S on pakej. Men nou pral pala ou bobi pa telefòn nou pral konnen an gwo an laj kiyès ki bobi de las moun nan. Bobi se yon atis ki pase de prezantasyon. Bobi sou ling nan avè nou. Bobi bobi kòman nèg yo bobi. Hey hey m anfòm m anfòm m anfòm m anfòm freo m anfòm m anfòm tout moun ki branche yo di yo m anfòm bobi anfòm menn bobi la. Pou di w m avèk ladey epi m avèk damas Kòm animatè ka avèk nou la Bobby Delasron. Ok big up tout nèg yo mwen big up Damas moun sa yo ya fèm yo em tande yo kèk tan nan peyi an epa moun ki la kounya la big up tout fanmim yo mwen fle ou konnen depi avèw e fanmim yo e tou menn. Ok ok gen yon mesye la k pral poze w kelke kesyon a pwopo de kiyès ki Bobby an avan tou palem de Bobby kiyès ki Bobby an swa? Epi Bobi li menm menn se yon ti jèn ki leve Dèlma, ki leve Dèlma 54, anpil moun konnen, anpil moun konnen m tou sou yon lòt non ki se Laurent Nelson, moun ki tankou te lan menm school avè m e moun tou ki pi pwòch mwen y ap konnen plis enfo sa yo. Yeah Bobi se yon ti nèg Jamèl menm ki la, ki leve Dèlma, ki fè tout etid li Dèlma. E pito ki la kap fight ki pase yon pil tan avè yon pil bèl rapè pil bèl atis se vre genyen'k pa la ankò. Yeah Bobi son atis ki toujou ap fight nou konn sa um. Ki toujou ap fight e ki la genyen tou pa la egzanp Ralph Balmy Full Bass yo nèg sa yo pa la but Rest in peace. yo te tankou moun ki te tankou motive'm ki te vin fèm sak Bobi an e an gros e sak Bobi an. Ok ok bon m kwè tout moun tande sak bobi an m damas la dei m pa konnen bon e pala bobi bobi non pam se damas. Yeah big up big up damas anpil respè pou ou frèm. Yeah map profite felisite w pou dènye track sa ki apèn sòti an avèk Passion Kaze an. Yeah yeah yeah anpil respè m konnen nap remèt paske nou menm nou respekte underground nou respekte talan. Bobi kesyon kesyon m ta poze w la m gen pou m poze w la se m gen 2 kesyon map poze w Nan tout mizik ou yo ou toujou site non manmanw ki se Roselène. Roselène, Roselène, m apèn sot site l la ankò son riddim Jean Bernard Thomas depi w soti la. Donk ou fèm santi ke ou renmen manmanw anpil. Anpil, anpil, anpil. Donk ou toujou site non manmanw nan mizik yo men kankou papaw, kankou ou pa gen menm love sa pou papaw tou? Wi, bon m pa ka di sa paske yo 2 a ki te met ansanm ki te bay Boby aprè Bondye wè sa m di w lan se yo 2 a ki te Ok. met ansanm pou te bay Bob m pa gen okenn pwoblèm a Papim monchè Papim m renmen Papim anpil menm lè misye pa la ankò e rest in peace pou misye ou wè Oh sa m ok di w lan misye pa la Papa wi mouri? misye pa la misye mouri depi 2014 Ok. men m te renmen misye m te renmen misye m pat gen okenn pwoblèm a misye even if tankou. Wap jwenn manmanm tankou pap pap menm jan lan kèm a menm jan a misye pap menm jan wap toujou jwenn manmanm pi wo ou wè sam diw lan men misye anpil respè pouli pase sil pat mete jèm lan manmim patap ka fèm pou kòl ou wè sam diw lan. Ok boby dezyèm kesyon m ta poze w pou mizik fuck the system nan tankou m santi m santi ou pale avèk tout kè w. Eske eske se eske eske se ou gon fristrasyon anndan kè w ki fè ou sòti mizik lan konsa ou di mwen se ou vle sòti mizik lan konsa? Yow, bon m ka di se premye fwa m ap reponn yon kesyon sou mizik sa la wi, men ou konnen flewo avèk flewo avèk de flewo m paka pa reponn kesyon sou mizik sa paske misye fè pati de vi m. Misye fè pati de game m tap fè a wè sam diw lan m paka pa reponn kesyon sa yeah. Fuck the system man yo m pale tout sa tankou m santi e tout sa tou m konnen underground ka santi wè sam diw lan e m yeah. pale sak reyalite e on moun tankou ou pranl mal on moun ou panse mal m pa gen pwoblèm avè youn nan moun ou wèm site yo mon frè tout ok. moun sa yo se fanmi mwen yo ye lèm diw fanmi mwen yo se ayisyen parèy mwen M ka gen pwoblèm avè sistèm yo e avè tankou mòd de vi ap mennen an. M pa renmen l but tout se fanmi m yo e. Ou wè sa m di w lan? Yeah, m konprann. Yeah, Fuck the System son mizik men pa m te vle soti menm. E pa mwen menm se espri an paske m pa ka inyore sa yon espri voye ban mwen. Ou wè sa m di w lan? M pa ka trayi enspirasyon m. Ok, ok. Anben an pasan Boby mwen m felisite w anpil paske se yon track m renmen anpil monchè Yeah nou dwe m pap tandel bòw wi manti nou dwe mizik mizik tandel lan men rive e sou yon mwen. moun ki pa tandel tou menn dyòb paw paske ou tou monte moun lan sistèm lan Yeah wè sam diw lan. Yes exactement. Boby non pam se Radamé what's up. Yeah anpil respè pou ou anpil respè fanmim. Bon lòt tande mwen menm m ta renmen konnen kijan kolabo sa fèt e ou menm avèk pastè la eske se nou antann nou oubyen mizik la vini epi ou wè ide a se mete prèch misye yo. Bon kolabo a kòman l fèt menm yo bay sa anpil patnè menn si m fè w esplike bagay sa ou konnen m dwe esplike l pase m di w sa Fleo pa nenpòt moun. Yow mizik lan kòman li fè moute menn se pastè blaze ki aktivem plis pase m pa konnen nou menm nou se ipapè nou se moun kap swiv ipap m pa konnen si nou te gentan gade live sa lè pastè blaze te fèl li te lage li sou youtube kote l ap pase tout emosyon l, l ap fè konnen men kòman ou gen m ye, men sa l t ap obsève, wè sa m di w la, men kòman moun yo pran l. Mwen anbe men menm sa te vin touche m tou bro. Dotanplis depi avan m te gentan ap panse sa yo, m ap pale tankou m di shit kòman fè entèl pa fè dis, pa fè dat. E pa tankou anpil kòb pou w genyen pou w fè dis, pou w fè dat. Moun yo tankou fòkinn pa vle pataje popilarite yo. Moun yo tankou yo pè sa. Yo even if tankou yo konnen moun nan. M pa pale de tèt mwen. M ap pale tankou de moun ki tou pre yo dèfwa. Wè sa m di w lan? Even if yo wè kapasite moun nan genyen, e pa yo menm tankou k ap pataje popilarite yo a moun nan. M di Syèd, sa pastè Blaze ap pale a se yon bagay ki tèlman reyèl. M di fò misye ka jwenn yon moun ki gen menm nanm Desalin nan avè l. ki gen menm espri yo wè sa misye nan fòl misye wè gon moun ki gen kran ki ka edel tankou ale pi lwen avè sa lap di an yè mte chwazi pran voice la m download li sa misye te fè a m download li m anfòm anfòm m download li m gade li e vèsyon videyo a mte genyen m toujou ap gade m di shit fòm fon bagay a sa. Kounya m rele misye, m rele pastè, misye te fè m konnen si gen pwojè videyo, m pa li pa ka lan videyo paske li potko tande track la tou, ou wè sa m di w la, li poko konnen kisa près li an ta pral devni, ou wè sa m vle di w lan. Nan menm menm matchup li lè misye vin tandel yo misye wè son bagay malè li yo poum esplike w tou men bagay sa gen twòp detay men poum ta esplike nou mesye sa pran anpil tan men paske wè voice pastè blaze an men se mwen menm ki fè tout ti aranjman yo. Avan m al nan studio, m pran pati m bezwen yo, m koupe yo, m koupe tout ti pati m bezwen yo pou m ap kole yo, pou m ap mete yo sou beat. Ou wè sa m di w lan? Men e pa nèg yo k mete l sou beat. Lè m al record lan, nèg yo tou jwenn beat lan. E sa fè yo pa t ka mikse vwa Pastè Blaze paske yo pa gen vwa pastè a, yo pa gen pwojè vwa pou yo mikse li paske beat lan te tou mèdj avè. vwa pastè a vle di yo pa tap ka antre pou yo al miksel ou wè sam vle diw non sa vle di wè ki tout travay mwen te gentan fè avan tankou mal record track la e lè mal record track la se te AM music man AM music nou konnen ki se Blaze matic ki se Urbanz ki se TF Ki se plizyè yon dògòn ki met tèt yo pou Dèlma 65 bèl sa Dèlma 63 m gen kwè 67 67 Dèlma 67 Yeah nèg yo te vle pou yo tankou mete track sa deyò pou yo te produce li e ou konnen se bakalo ke m yo ye M te wè se yon bon ide pou nou te fè travay la ansanm. E m kontan tou men, even if gen moun k ap pale dwòl but travay la sa m te vle l fè a li fè l. Li poko fè, li poko fin fè l non paske fò m ka wè moun sa yo m ap pale yo fò m ka wè tankou lè Yo poze yo kesyon fò yo ka fò yo ka retire ipokrizi an fò yo ka tankou wè sam diw lan fò yo ka pale straight se pa pale tankou pran pòz ap defann tèt se pale sak dwe pale fò nou fè konnen men e pa fòt nou ok men sak pase men sak pase vin an bon reyalite pa vin pale bullshit fè konnen dis dat. Ok mèsi Loby, alò nou an mwa de me la, E nou trè pwòch de fèt dènè. Èske ou ka enimere konbyen mizik ou fè pou manman? Paske m konnen ou renmen manman w anpil, ou sot temwanye la a. Donk, èske ou ka di nou konbyen mizik ou fè pou manman? Yeah, manmi m menn. Manmi m se moun m dwe chante pou li chak jou menn. M fè plizyè track pou manman m. M fè plizyè track, m ka di m fè Djadja No. Ki di kouraj nou yo pa gaspiye, gaspiye hey. Lè n wè pitit nou ap drive pa kriye he Jou pa paran yo pa bliye n ap priye pou Bondye kenbe yo ho Djadja nou ho Yeah sa e youn nan track m te renmen anpil Apre sa m fè ak manman Apre sa m fè ak manman Ak manman mwen m santi m byen Nou ka tande track sa tou on bon track li ye M pa m pa ka pase tout tan m deyò m san m pa wè manman m Yow bèl track aprè sa m fè sa ka chanje avè defi poète volte avè jaem enigmatik gwo atis man menm lè moun ayisyen tankou yo ka pran pòz yo sou nèg sa yo man pandan se tan e yo ki gon game e moun sa yo konn game man yeah m fè sa ka chanje avè jaem defi dotan plis mwen fè. Yow m pa sonje m fè plizyè track manman hein Ok ok Gen plizyè track pou manman m ah m gen plizyè track pou manman m m pa ka di w konbyen track mwen fè pou manman m nan e m poko ka di w konbyen track map fè pou manman m even if li ta vin ale ou wè sam di w nan yeah man. Boby pou moman la ou konnen gon kesyon de life tout moun ap fè life sa ou menm ou konprann de life la eske ou wè l rapòte rap la Kisa w konprann? Pale ban mwen ide de li. Mon chè men, mwen ou konnen freo m pa panse moun yo nèt non, m pa panse m pa e moun k ap di sesi sela a men m pa rete sou bagay sa yo nèt non. Sèl sa m wè jodi a kisa li pote pou rap la menn? Kisa l pote pou rap la? Yè paske konnen tout moun tankou rete lakay yo la a moun pa ka soti. Wè sam vle diw lan vle di la si moun yo tankou life yap fè a si tankou se bon bagay yo tap fè m pa konnen si tankou tout wè sam pase m pa konnen wè sam diw lan si tankou yo tap regle bon bagay ki ka bay jèn nan knowledge kote li anndan kay li a si tankou wè sam diw lan yo te ka pandan jèn nan pa soti men yo fon jan yap voye knowledge pou li yap fon jan yeah men apresa m wè pil pifò moun yo radote ap radote la m Yow, ou di l tankou jan yo lakay yo. Jan yo lakay yo, yo pa soti, y ap aprann yon bagay ke jan m vin wè bagay la. Menm mwen menm, jan m wè bagay l ap fè a, m wè l vrèman dewoute. Bon, m pa p rete sou sa a. Brèf, dènye kesyon pou m poze w, Bobi, ki next pwojè Bobi? Yo, next pwojè Bobi la, se tann n ap tann wi la pou. Next pwojè Bobi se videyo a nou gen pou n jwenn. Fòk 2 sistèm. Kontra gentan siyen. Se mwen ki rete pou m bay jou tou. Se mwen ki rete pou m di kilè l ap fèt lan. Ok. Antouka Bobi ni Damas la 2 m espere nèg yo te kontan tande w. Bon m pa konnen si nou te gon dènye kesyon mesye oubyen. Anpil bigòp pou ou Bobi. So m panse nou espere pale yon lòt fwa. Yo yo e nou pou m bay respè paske ou wè sa m di w lan nou menm non sèlman n ap fè yon travay ki bon dotanplis flewo m di nou sa mesye fò nou kenbe flewo avè nou. Menm lè nou wè l kot kot, s on ti pi ti pil pri l ye, jan w wè n wè l ye a. Fò nou bat pou nou kenbe frè sa avè nou menn. E nou pou m remèsye frè m, paske afè m nou ye men. Pa gen pwoblèm Bobi. Yow Tchotcho ou pa ka longue la e ta gen talè m fimen, talè m fimen on gwo bag. Pa gen pwoblèm, n ap jere fleo pou ou. Men Bobi, m pa ba w manti, s on reyèl plezi. M pa konnen si w ap ajoute on dènye mo pou nou ale. Yeah man yow m pa konnen moun ki pap tandem pou fen mwa m tou swete yo enjoy avè manmi yo enjoy a manman yo enjoy avè moun ki te mete yo sou tè a aprè Bondye an moun ki te tankou ou ap pouse wè sam diw lan kap ki te sibi doulè a m swete nou enjoy avèl nan fen mwa la enjoy pase se moman l man si nou pa enjoy li kounya nou pral enjoy li Jis lòt ane. Pa okipe moun k ap di nou nou pa dwe bay lanmou, lanmou. E yo pa ka di nou sa tou. Menm lè moun nan pap bay lanmou, li pa ka di yon lòt pa bay lanmou. Paske gen sa k rele koripsyon pa preche menn. Antouka, Anpil respè pou nou menn. Anpil respè pou ou menm tou. Ok Ah ok bon m ok. kontan m kontan avè nou anpil respè Oh no. tchotcho ah. Umm se te avèk nou Boby the last one janm te dil non atis ki pase de prezantasyon mizik li an li dil gen poul fè video a byen ke li pa bay dat mwen espere son bèl video m konnen avèk Mister Ben son bon bagay lap ye kanmenm bon Boby the last one keep it real konn jan nou renmen Boby the last one. Bèl track bèl track. Ok toujou nan seksyon kiltirèl la. E ki nouvote? Flo ou pale avè nou non. Bon, DM nan. DM wi, ki pa anpil pale. Video sa depi anvan, depi anvan, depi anvan l soti, Baky t ap fè yon ekip tweet, l ap mande non, numewo, egzat, egzat, egzat. Ou konnen l fèk nan yon bagay avèk Brital la, lè bay rap game mèt lan, bagay sa anpil moun fokis, misye te lage yon afè de 4 tit pou moun yo chwazi, mwen menm pèsonèlman m pa atann misye se yon mizik konsa l pral lage. M panse l ta pral reponn brital. Men èske w pa panse se yon disrespect? Kòmsi brital antanke brital, brital nou konnen brital. Paske li just pa reponn brital. Wi men pandan l pa reponn li an m wè l sanble yon lòt bagay. E kòmsi e kòmsi pa gen pwa? E sa l ta vle di? Fnè antanke Fnè Magic Click M te gade live la de kòmansman jiska la fen men mwen menm on nou tizè rap m ye m te rete gade l anpil moun t ale paske live lan pat kòmanse a lè e kòm Pachèk te anime Robenson t ap anime Robenson vin pa t anime akoz li pat kòmanse a tan men Fnè di li ranvwaye l men l poko bay dat la so Fnè te byen kòmanse m espere nan sa l gen pou l fè a pou l pi dope ke sa e m te renmen dekò a. Donk li te fè anpil travay nan Etchamay la, k pase nan Magic Click, dènye videyo, dènye mizik ki te fè nèg sa yo fè fiyore se te kòman? Tout moun ap mande. Tout moun ap mande. Tout moun te mande. Son albòm, albòm nan te rele Swiv nou, son albòm ki tèlman gen hit la, gen bagay ladan, ou an di tout moun ap mande, mwen menm Gabo gen nenpòt 2 kòm se. k ap mache, gen silans konn pale nan albòm nan, Exactement, silans konn pale son mizik mwen menm pèsonèlman m te renmen anpil anpil anpil men tout moun ap mande a te fè anpil bri. Anpil bri anpil bri anpil bri anpil bri antouka se sa li ye. Nap gen bon kounye a se sou yon live yo ye tèlman gen live nan vil la la wè. Live yo live yo monetize mesye. Mwen menm mesye sensèman sa nou panse oubyen kisa nou konprann de live yo kap monetize eske se pou de bòn koz. Genyen ladan yo ki petèt di se pou yon koz, sa yo nou menm nou ka chwazi asepte yo. Men gen yon live ki pral fèt, wè yon raf. Wap pale de live prezidan an? Prezidan. Bon, yon raf. Kap bay airpods. Sa sonje bon wi, m pap twò wèl. Men ou menm ou nan plis Kesyon lan se plis kote Kesyon m lan se plis moun kachap yo Pa egzanp gen 2 live ki fèt tankou se live premye live nou tap swiv se te live kreyòl la ki te fèt pou yon bòn koz se te pou lopital Bernard Meuze avèk live T-vice yè swa ki fèt wè bèl live bèl live ki fèt pou yon bòn koz tou e ki se pou lopital Fermat donk mwen m ankouraje live sa yo men afè E chak weekend tout moun ap live epi yap ranmase kòb sou misye m pa konprann biznis lan kounya eske se pòch atis yo kòmanse vid. Fòk babie m te tande toupyèks tap pale li te di li menm kòb pal la se pou timoun ki nan lari yo. Kiyès? Toupyèks live li pou timoun ki nan lari yo. Gen BIC ki ap jwe 19. Jen. Nou gen Rock Fam ki ap jwe 7 jen. Bezwen bay li a lanvè wi. Nou gen Micky avèk Djo epi Yane ki ap jwe 31. Se pou okazyon fèt Demè a. Epi gen Dat 7 tou ki ap jwe le 30. Dat 7? M pa tande gwoup sa lontan mesye. Kèk tan m pa tande gwoup sa. Yo rele bagay la de reunion. Sa vle di son bagay y ap kòmsi tout moun ap rekonekte. Rekonekte pou yo fè yon sòt de retwouvay. Exactement epi yap tou fè live la donk se 4 live sa yo m genyen pou le moman. E sou menm enfo a tou pa bliye. Afè kowona mesye mwen tap bliye l mesye. Wi enfo kowona nou paka pa bliye l humm nou paka bliye l update lan se 865 ka konfime gen 817 moun ki mouri gen 26 mò. Konbyen moun ki mouri? 26 moun ki mouri gen 53 nouvo ka ki konfime. humain. Men mesye nan dènye semèn sa la gon yon panik m pa konnen si kòman nou te viv li gon panik fyèv tout moun nèt avèk fyèv èske anpil moun ap poze kesyon èske se kowona oubyen èske se yon epidemi leta ayisyen di non se kowona. Ou konprann? Donk, fò m bay yo chanje e mwen menm gen plizyè moun m konnen ki tonbe aprè fyèv sa yo. Donk. Lè w di tonbe a, malad? Mouri, mouri, mouri. Mouri. An bon. Ou konprann? Donk, semèn sa yo se te yon semèn ki te yon ti jan panikan ann Ayiti. Chif yo, Leta ayisyen te vin soti yon lòt nòt. Kòman yo di sa, msye? Gouvèneman an vin soti yon lòt nòt pou. pou 2 mwa ankò pou moun pou nou toujou konfine pou nou pou moun yo rete lakay yo epi gen lòt mezi leta pran kote ke gen amann tou gen amann pou kach ne pou chofè kamyonèt yo dezenfekte kamyonèt yo si yo rankontre w nan lari nan lè depase 8 è Donk, e ou gon amann de 3 mil goud, je kwa. Ah, bon, mwen menm, depi se Ayiti e Sen Toma m ye, paske lè m wè m kwè, e konsa m ap toujou di l, jan majistra Sen Wòk te di, moun ki pa gen kach nen nan komin li an, yo p ap ka sikile. E se atò nou wè moun san kach nen. Moun yo genlè fè kòlè, yo mache san kach nen, kounya. Enben. Epi pou e bay epidemi fyèv lan, mwen menm mwen. M pa raple m non doktè a, men nan laboratwa nasyonal li ye. Li di pa gen epidemi fyèv. Tout sentom ou santi e al teste. Men m tande anpil moun ap di yo te gen fyèv. Men moun ki di yo te gen fyèv lan, bann si se pou pale ou byen se vre, yo di m yo anfòm. Men pa gen moun ki teste. Donk leta pa t ap an mezi pou teste tout kantite moun sa yo? Se sûr, leta pa tap an mezi paske pou volim pou volim moun tande ki gen fyèv mesye, bò lakay mwen tout tout vil la nèt tout moun nèt te santi fyèv donk si sentom sa yo se sentom kowona yo ye donk mesye kowona anvayi Ayiti. Anvayi, èske se pa strès tou? Gen sa wi. Bon men strès la paka pran tout moun flo tout moun nèt gen sentom nan tout moun gen fyèv tout gran moun ti moun nèt tout moun nèt gen fyèv la donk baka di konsa e gen moun ki mouri la dan gen moun ki apre 2 3 4 5 8 jou apre fyèv la yo mouri yo mouri bon mouri a mesye donk mesye e jwèt la pran yon lòt dimansyon pi gwo bagay nou ka di tout moun se prekosyon kontinye pran prekosyon epi evite Epi jou sa a m dòmi avèk yon fyèv. Kè w sote? Bon, kè m pa t sote paske fyèv la, jan m te dòmi avè l la, se kòmsi yon fyèv fatig. Donk, m pran anpil te jou swa a. Epi m dòmi, nan demen si leve, m pa t santi tèt fè mal la. Depi ki lè Ayisyen te konn bwè te pou fatig? M pa t santi fyèv la tou. Men, m te santi yon kò kraze ki rete nan mwen. Men e bagay moun ap di, yo pèdi gou, yo pèdi sant la, w pat pèdi non? Non, non, m pat gen sentom sa yo. Yo te sot m pèdi gou, m pèdi sant. Mesye, m gen yon bagay m t anvi di pou kèlke tan, menm hors de emisyon m te konn ap pran sijè sa. Li senp, kòman nou konprann yon moun li nan machin li, 4 vit li monte l ap friz li pou kò l nan machin li epi kach nen l nan figi l. Kijan nou konprann sa mesye? M santi i nwi m, i fè m respire mal. Donk lè m nan foul, m itilize l. Men lè m poukont mwen, m lakay mwen, donk m fè yon jan, m respekte tout prensip yo. Men depi m pa nan foul, m pa mete l paske m santi l fè m respire mal. M pa vle l ban mwen lòt konplikasyon odela de maladi a e n ap pwoteje, n ap eseye pwoteje tèt nou. Antouka, toujou menm prensip yo, lave men nou, pa soti si nou pa bezwen. Epi, m ta di, n espere tout maladi a gen pou l ale, se bon fatalite l ye, e pare pou n pare. Men, bon, rapèl e tout sa nou te wè nan emisyon an jodi a, nou te pale de manman, e nou ap rapwoche de fèt manman, se presizeman nan yon semèn ankò, n ap se fèt manman an Ayiti, donk n ap di tout manman yo bòn fèt. e tout moun ki avèk manman yo nou konseye yo bay manman nou love la renmen manman nou se pa tann se lè manman nou ale pou nou bay manman nou love la aprè sa nou te wè ankò la de. Wi nou te wè alò nou te fè yon entèvyou avèk. Oh wi nou te fè yon bèl entèvyou So son entèvyou m renmen entèvyou an e misye ba nou misye ba nou primè a tou li ba nou primè a wi wi wi e nou gen primè a pa gen radyo nan vil la ki gen primè a se nou ki gen primè a e nou li e nou li wi donk nou te pale de live semèn semèn sa yo sa nou te konprann de live yo e ke avèk Flo nou te fon rapèl sou Corona. Wi. Wi. Ebyen, se te konsa li te ye. E n ap kontinye di tout moun n ap tann videyo pa w la pou di manman w bòn fèt yon fason spesyal. Yon ti videyo pou nou ki pa twò long sou Whatsapp, nimewo ke w wè nan detay la. Ok? Voye yon ti videyo pou nou, n ap mete l nan yon next emisyon an. Lè sa a w ap di manman w bòn fèt yon fason spesyal. Tande? Ok, n ap di mèsi a American, mèsi ti randevou e manje, mèsi Ramada boutik, anpil love, epi mèsi Jaden Karamèl, bon bagay. So, e mesye, mèsi. E m ap pwofite salye anpil moun ki ki pral gade videyo sa a. Mèsi pou kritik yo, mèsi pou ankourajman yo. M ap salye. André Reginald ki ap koute nou depi Pari, Eva Biassou depi Pari, nou voye yon bèl big up pou nou e m espere rejwenn nou ankò lòt semèn pou yon lòt bèl emisyon ankò. Ah bon mwen menm mo pam se respekte prensip yo, anpil lanmou epi one love map tann nou next emisyon.